Ou wè le komisè di gouvèneman e le le komisè di gouvèneman se le chèf de la prizon si sela vle di ke m ap pale de pwoblèm penitansye nasyonal m wè direkteman komisè Jak Lafontan E Mesye Jacques Lafontant, Komisè Gouvèneman an, sèjousi m wè se y ap poze kèk pyon ki pozitif. Lè li fè dè bavi oubyen l fè yon bagay ki pa nan sans pa mwen menm m kritike l. Men se lè l fè yon bagay ki bon tou, fò w di ki bon. Se sa ki rele lè yon avoka, yon nèg ki gran, lè yon moun ap fè yon bagay ki pa sa, lè yon moun ap fè yon bagay ki pa sa, se pou w di ke li bon. Mwen menm, mwen apiye san pou san. de demach, dè demach ke komisè gouvèneman Lafontant ap fè pou eseye wè ke li ka konbat detansyon prezidan ki pwolonje a, pase akoz de pwoblèm prizonye k ap mouri nan prizon, prizonye ki gen kolera, prizonye k ap soufri. E tou dènyaman, daprè lènfòmasyon ke m konnen, ke li menm li te ale nan prizon an, li te pran de kontak avèk 2 prizonye yo pou wè ki sa kapab fè nan kad nan kad dosye sa a. Men, se ki enpòtan pou nan kad dosye dosye, antanke tèl, antanke komisè gouvèneman, li, mwen menm, li mande yon trèv, mwen m pa ka pale sou trèv. Paske Mèt Magloire Spil se pa li menm ki pèp la. Mèt Magloire Spil sèt yon militè politik. Mèt Magloire Spil se pa li menm ki pèp la. Men, lè yo mande kolaborasyon avèk sèten avoka pou eseye bat wè pou kapab libere de twa moun ki nan prizon, k ap mouri la, m ap apiye l. E antanke avoka, lòt avoka yo, nou sòm dè avoka salarye. Yn fwa tribinal pa fonksyone, avoka pa fonksyone. E kèlkeswa gwo kabinè avoka yo, yo gen pwoblèm pou le moman aktyèl. Men, etan donnen ke se yon pwoblèm de peyi, menm lè se yon pwoblèm de peyi, men gen moun swivi kap fèt la. Nou dakò? Le commissaire du gouvernement se le reprezantan du gouvernement dans l'appareil judiciaire men pion sa a ke y ap mache li vle libere 2 3 moun nan prizon li vle fè de seyans koreksyonèl mwen m ap di avoka yo kolabore pou le moman aktyèl avèk komisè gouvènman an pou wè si ta gen 2 3 moun ki ta kab libere nan kab dosye a 1 dezyèmman m ap voye mesaj sa a ba minis Bertho Min Mezanmi wap danse. Si ou an minis de la jistis, ou gon komisè gouvèneman ki reprezante se le chèf de la pousuit penal. Men si gen moun ki depòte yo, yo ki pa enplike nan anyen nan seri de krim transnasyonal, yo pa pousuiv yo an Ayiti. Men la dosye sa yo vini Se pou lage yo nan man lafontan. Lage yo nan man komisè gouvèman. Ou pa ka vle se komisè minis de la jistis ou ye. Ou vle pou kenbe dosye depòte yo. Ou vle fò se ou pou yo ekri pou kapab pase lòd pou kapab e lafontan komisè lafontan a libere moun. Sa se diminye nan pouvwa moun nan. Se mete ou nan nan nan nan nan baton nan ou li. Ou enpeche travay. Pase lontan. Kèlkeswa sa k ap pase a, depi yon depòte vini, ou wè komisè gouvènman an dirèkteman, ou bay yon rekèt, ou di men kote moun nan ap viv, men ki pwoblèm yo libere l. Men lè lari vin rive, l ap kòman pou fè pou kenbe yon dosye depòte, pou yo ekri l, alapouwè pase komisè gouvènman yon lèt, vous n'êtes pas le chef de la police penale. Ou pa chef de la poursuite penale. Minis Bertho se pou retire kol nan dosye sa yo pou remet komisè gouveman Lafontan dosye depote yo paske vous n'etes pas le chef de la poursuite penale. E menm si ou ta gen yon bagay ou ta ka fe, ou ta ka voye yon kourye ou ta pale avek li menm men sa wap fe li pa bon. Men map mande tout avoka yo pou yo apiye komisè gouveman an paske yap fon bagay ki bon kounye la nan penitansye nasyonal pou li kapab delivre moun yo paske li vle travay se pou bay travay nan sans sa. Alò, Mèt Maglwa, nan moman sa la nou wè byen e pa rapò avèk kontèks peyi an, e nou menm kòm pwofesyonèl de dwa, kòman nou viv jounen? Mèt la, si ou t avoka, si ou pa gen madanm ou ki t ap fè boutik, ki t ap fè ti komès, ou chire. Si ou pa t gen, si ou te yon nèg ki te konn ap bwè byè, ou pa t konn sere ti layon, ou chire. An prensip. Ò! Mwen se sou la rive menm si m gon vye machin, men m te toujou gon gwo motosiklèt mwen se sou motosiklèt m ale, atyèlman mwen se madanm mwen k ap ban m manje paske lè m ap travay m te toujou mete lakay mwen, men pou le moman aktyèl mwen la sa vle di ke si la peyi bon ou pa t sere pou le moman ou sere men sa fè m mal anpil paske gen se de prizonye k ap mouri nan prizon paske komisè gouvènman an vle libere yo, vle ede yo men peyi a pa pèmèt li fè jistis. Non, e gen plizyè pwoblèm. E gen kolera, malnitrisyon, epi gen seri de moun yo ta sipoze libere, gen seri de moun yo ta sipoze tande. Si yon komisè gouvènman di ke li mande pèp la, li mande avoka pou jounal la li menm pou kapab libere seri de moun, mèt la, wè li prè. Sela vle di nou sipoze kolabore tout avoka yo. Fò fè sou otour de komisè gouvèman pou wè nan ki mezi pou yo kapab libere de moun sa yo. Alòske gouvènman fè tout efè pou yo evalye ansanm de prizonye sa yo pral libere yo, èske yo pral kondane a vi ou non pa. Non non, konesan komisè Lafontan, ray chyen di de an blan, komisè Lafontan pa pe libere yon moun ki. ki nan dròg, ki nan kidnapin gen laj la wi. Se de ti ka minè ke moun nan, de ti ka koreksyonèl, moun nan minè, moun nan nan prizon, li pase tout nan prizon, li pa ka jije, li pije pèn li, yo ka fè yon mwayen fè koreksyonèl pou libere. Men m konnen se komisè Lafontan, Lafontan pap libere moun ki nan bagay ki pa sa. Ok. Ok, Mèt Magloire, nòmalman la a nou, jan ou konn pale nan laprès ou di se pa avoka, se militan politik la. La a n ap pale ak militan politik la. E nòmalman nan yon sòti ou te fè, ou te fè yon apèl avèk Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Jounen jodi a ou menm, yon lòt fwa ankò anpil moun konsidere misye se yon nèg k ap fè mawonaj, ki itilize pèp la pou l fè kapital politik li. Ki jan, ki sa w ka di de sa? Bon, Barbecue tande sa m ap di w la jantèlman. Je me sens un peu trahi, sanble Barbecue sanble ap vis e, e, ap tounen. Y ap tounen pèp la e y ap woule pèp la nan farin. Men, se sa ke m panse. Men pou le moman aktyèl, Babekyou mwen te, mwen menm Mèt Magloire, si m te rejwenn ou nan 8 pwen revolisyon, ou te di ke ou te vle fè yon revolisyonè. Mwen m pa fanatik Babekyou, m pa p janm fanatik Babekyou. Mwen m ta, m te fanatik Babekyou nan sa y ap di a. Il y a différence entre l'homme et ce qu'il prone. Sa li t ap pwone a, mwen te fanatik Babekyou. Babekyou mèt konnen m, gade mwen, m rete nan geto. Mwen fanatik ou san pou san nan sa w ap pwone a. Men, m pa fanatik ou antan ke lòm, m fanatik ou pou ideloji ou, pou fou ou, pou sa ke w ap di pou w ap yon revolisyon. Babekyou, ilè a pou w soti nan geto kote w ye a pou w depoze pye lòt kote. Ilè a pou w soti kote w ye a, si w di w ap fè revolisyon, men mezanmi, revolisyon pa ka fèt anba sèlman e Babekyou. Ò, fò w soti pou w ap poze pye, pou w ap pran komisarya, pou w ap bay pèp la zam, pou pèp la delivre, se sa yo rele revolisyonè. Ou pa ka rete chita pou ap di wap pale de revolisyon an pou rete nan pwent kote w ye a babecue non pa fem sa se pou deplase soti nan geto a bèf ame pèp la frape nan komisarya yo lè sa map wè se ke yon revolisyon ò mwen pa fanatik babecue mwen fanatik de sa yap fè a e si babecue pwouve ke yap fè yon revolisyon fòl koumanse frape fòl koumanse delivre pèp la lè yon bagay kap pase. Nou wè la, pwè de yon mwa pèp la kanpe. Pwè de yon mwa, gen seri de nèg ki gen gang ame, k ap tiye pèp la bò Kanaran. K ap tiye pèp la anwo tout kote. Men, etan donnen ke Jenèf la, li gen Jenèf, li gen lòt gwoup, li gen lòt gwoup politik, lòt gwoup nèg ki gen zam nan men yo. Men se Babekyou ou di ou ap delivre peyi a, fò w mete to deyò. Mwen. La kesyon de ou tande blan pral vin debake nan peyi a, m ap lanse apèl sa ba polisye la polis nasyonal. Mye vo ke polis nasyonal la nou pwofite fè yon revolisyon avan blan debake nan peyi a. A si blan debake nan peyi a gen anpil nan nou yo pral fè kominezon yo fizye nou, yo pral fè kominezon pou yo arete nou, yo pral fè kominezon. Se mete pye nou atè mesye, pwofite fè yon liberasyon menm jan lame 1804 la 1803 te libere peyi Ayiti a mesye, fon wote dlo. Map bay polisye sa yon defi si polisye yo si gen de twa kazèk lontan sou lame dayiti ou tap wè de twa kolonèl de twa lyetnan polisye epi yo fè yon rebelyon la epi pèp la pote bwa avè yo si twa komisarya pran zam yo di pèp la avèk nou yo pran zam rapid rapid wap wè pèp la pote bwa epi peyi a delivre. Mwen sa ki vin rele pwoblèm peyi a, sa k bloke peyi a se lapolis nasyonal ki bloke peyi a. Mwen di w se lapolis na, mèt la m di w se lapolis nasyonal, se lapolis nasyonal ki bloke peyi a pou le moman aktyèl. Si polisye yo, tanpri, si polisye yo te fè, te kwè nan revolisyon, yo t ap apiye pèp la, yo t ap chavire gouvèman an. Arete vagabon an epi di men ki moun mwen pwopoze epi menm jan lòt peyi yo ap fè nòmal se polisye ki bloke peyi a. Donk ou menm kòm avoka ou ta ap apiye si de twa komisarya ta kanpe an rebelyon epi rejwenn popilasyon an pou fè sa y ap fè a? Si komisarya pòtoprens, komisarya pòtoprens, komisarya petyonvil, komisarya kanapevè, komisarya kazo, yo kanpe an rebelyon. Yo di Ariel fò ale pèp la ap anvayi yo epi la menm wap ale ale ok tout sa pap legal kounya tout sa pap legal pou sove peyi a ò bon si yo fè sa ki moun ki pral lè yo fin fè sa Ariel ale kiyès ki ap pran chans vin arete polisye sa yo kiyès ki ap pran chans vin vin arete polisye sa yo vin mete yo nan prizon ò si blan rantre nan peyi a ou konnen blan pral choute deyè polisye sa yo ò yo pral arete yo ò blan pral pran komisarya Bon men api gade la blab menm voye mesye sa yo polisye sa a achte manje pote ba yo. E gwo bagay ou di la wi. Mwen diw konsa si polis nasyonal pa rantre an rebelyon pa mete zam nan men pèp la pa mete zam nan moun dèyè polisye nan blan sa yo blan ap bay polis nasyonal la lajan di achte manje pou yo chache fanm pou yo. Yap pran polis nasyonal kom timoun or se pou sa ke mwen di ke yo menm menm se pou profite le tan se fè rantre an rebelyon pou yo ame pèp la pou gen yon revolisyon total e kapital. Alos ou menm pran sa met Magloire e dapre plizyè eleman de enfomasyon e ti makak atake e Michel Bosan ki se pitit e la alon fanmi Bosan donk ou gen lekti sou sa? Ti makak Ti makak avèk tout bon san yo nan prèske nan menm panye. Ase se y ap fè gang, y ap fè batay pou teritwa. Se pa se boujwa. A, se pa e boujwa, se boujwa. Se yo menm ki, se yo menm menm ki me ame pèp la, se yo menm ki ame mesye yo. Se menm, men m pa pale ap de nèg sa yo. Mwen menm, ou pa wè, m pa menm pa, m pa menm konn si nèg sa yo egziste. M ap pale w de Babekyou k ap, k ap pwone yon diskou revolisyonè. La m ka, m ka pale w de Babekyou. Mwen ka pale w de diskou Babekyou a men nèg sa yo se nèg ki dèyè ti lajan, ki dèyè lòt bagay men Babekyou menm si y ap goumen menm si yo goumen kache men m ap mete Babekyou a lèv se pou Babekyou te plase kote li a se pou m kapab wè si yon revolisyon ap fèt. Jodi a ou di si blan yo vin nan peyi a li p ap dous pou ayisyen piske nou wè minis defans lan siyen pou blan antre nan peyi a wi. Nèg sa se son dè konze nèg sa se dè apatrid yo ye nèg sa yo p ap defann anyen ok li p ap bon pou mwen. Y ap bon pou yo menm. Men, men, plis moun ki pral imilye, se son lè sòlda, nos sòlda. Se lapolis nasyonal ki pral imilye. Se yo pou degaje yo pou yo ka konbat sa avèk, avèk, avèk pèp la pou kapab. Donk, nou pa ka fè yon atak sou komisarya a kòmanse an wi, avan yon lè pou fè yon konplo pou sa. Si ti makak, si ti makak vle, pou mwen se ti makak, se ti makak li vre, se pi atake, pran, pran komisarya Petyonvil la. Epi lè w fin pran l pa, pa kouri, tire. Pou ale non se pou pwen kanpe pou di viv la revolisyon anpi pran tout zòn revolisyon pou chanje peyi a men depi se sa wap tire polisye wap fè wap fè ti mouvman gang akote a se se bagay se ti bagay mesken sa yo mwen pa rantre nan bagay sa mwen nan diskou revolisyonè mwen vle wè gade yon lè ou wè mèt magloire spi kanpe. Li di w y ap pale de yon diskou revolisyonè. Mwen toujou di sa, mwen di ke kèlkeswa kote revolisyon soti pou chanje peyi a, pou tout moun al lekòl, pou gen sekirite, pou gen travay, m apiye li san pou san. M pa p apiye gang, m pa p anti gang. Mwen m di w, si gang yo te ame tout pèp la si yo ta pale de yon revolisyon m pa pale de gang kounye la ò depi se pèp la y ap kase kay y ap kidnape moun y ap vòlè afè moun m nan men yo se gang yo ye e gang yo ye mwen m pa p apiye ak mouvman gang mwen menm m pa p amiye mwen menm non ò mwen men sa ki vini se pou sa ke mwen m di w ke mwen menm lò m apiye babekyou a m apiye babekyou pou sè diskou revolisyonè lè y ap pale w de chekevara Lè yap mande w di pèp la yi tann men ou va vè pèp la pou pèp la vini li yi di ke li menm sèl pa ka fè revolisyon li tann ou or nan sans sa lè pale ki kote m te ka kritike babekyou se si pèp la te vin jwenn a li menm si te gen lòt moun ki te vin a li menm koulè m wè fè kout gidon m wè fè yon reviman lè sa m ta ka di a misye il nè pa serye se w ti yon moun kap vasiye menm yon wè vòsilè tap vasiye la m wè wap di a vasiye men pou le moman aktyèl Se pèp la ki pa vè ni yon ni mwen jiskaprezan mwen twouve m akwoche l nan mouvman revolisyonè a. Ke yo te di te pran 10 milyon, ke yo te di pran 20 milyon, se pa mele m sa. Mwen menm mwen toujou akwoche l nan mouvman revolisyonè a jiska prèv di kontrè. Alò se kesyon grilè de vid lan otan ke ou fèk nou konn lan e ou kapab klarifye sa pou nou eske se yon bagay ou menm etanke avoka, etanke fanm politik eske se yon verite oubyen se yon. Ou panse se petèt yon difansyon? An matyè politik, menm jan ou konn wè y ap voye sou Moïse Jean Charles, y ap voye sou defen prezidan Jovenel Moïse, y ap voye sou tout moun, yo gen dwa di nenpòt ki bagay de lòm an kesyon. Ok! Men! Sa pa vle di anyen ki fò la a. Si te gen 5 fwa 10 milyon de goud yo te voye pou Babekyou, se pou y fout pran l. Babekyou tou te ap voye kòb ba ou se pou w fout pran l, men kòb sa a, Fòw metel achte katouch, achte zam pou fè revolisyon wap pwone a vrèman. Si wap pale pou yon revolisyon, sa m dakòl. Men depi se lajan yap ba ou, ou voye pou yon lòt kote m pa piyo. Men depi se lajan yap ba ou, yo ba w lajan sa, achte zam, achte lajan, achte manje, stoke yo la pou lè wap fè revolisyon oswa pou revolisyon vre. Pou bè pèp la manje pou fè revolisyon. Or si Ariel Henry tout a vre kob se pou pran kob la men a yon kondisyon fò fè revolisyon an. Vous devez faire la révolution ok or si wap pwone revolisyon avèk li fò gen lajan, fò gen nourriture, fò gen mwayen pou okipe moun yo. A men si w pa genyen l. Se nan sans sa a m apiye san pou san. E lè moman, dènye moman, mwen m di ben Babekyou, si kite blan rantre nan peyi a, li pa fè revolisyon, li pa bon pou li. Li pa bon pou Babekyou tou? Babekyou, tande sa m ap di w la. Si w kite blan rantre nan peyi a, vou n ave pa eu le tan de fè la revolisyon, ke se premye moun yo pral tire, se ou menm yo pral tire. Menm moun sa yo ou t ap sèvi pou yo an menm, Yo pral yo pral matrakè yo pral fè w tire yo pral yap di w ou konnen twòp koze son bèt jenou w ye se pwofite fè fè revolisyon konn sa m di w la wi si w pa fè revolisyon anba kesyon ap di w la mèt la ou kite blan rantre nan peyi a mèt la gen anpil nan nèg yo ki pral mouri gen anpil nan nèg yo moun yo konn ap rann sèvis mèt la ki vire do ba ou pou w le mond aktyèl ke yo pral fè konbinezon pou yo vin pran pwovizyonw ou se pwofite pandan pandan w pale de revolisyon si w te a 5 pousan nan popilasyon ou vin a 7 a 8 pousan. Or ou komanse gen yon bann senpatizan paske ou pale de revolisyon. Mennen mete pye w atè. Mete pye w atè. E si w mete pye w atè w ap wè moun ki dèyè do w. Ok? E se lè m ap bèbèn tou. Ok.